M vin la vin pale plizyè bagay avèk popilasyon ayisyèn nan. Premye bagay, tout moun ki mouri, tout moun ki blese avèk bal ke lapolis tire nenpòt ki kote anndan peyi an, gen 2 senatè Nou pral pote kadav sa yo lakay yo. M pa gen pwoblèm avèk moun Miragwàn non, men gen lidè politik sou ti Miragwàn yo, anpil fwa m gen pwoblèm avèk yo. Tande byen, Elbe te nan palè nasyonal sou Privè. Tout moun ki blese, ki mouri nan nenpòt ki kote anndan peyi an, pran kadav yo, al lage yo lakay 2 ansyen senatè sa yo pèp ayisyen. Pou endekse yo, paske se yo ki mete ni direktè polis nasyonal lan, se yo ki mete ni direktè polis Kap Ayisyen an. Yo pran 2 moun sa yo mete. Pou yon sèl rezon ou trake Moïse Jean Charles sa fèm mal pou sèm si wap manifeste yèm nan lari an devanm pandan map pale avèk yon gwoup manifestan nan rite el lan la polis tire a bout pòtan sou moun kite nan zòn nan. Direktè polis la, Ariel Henry, Tribinal Penal Entènasyonal ap gade yo. Maten an, nou vin denonse lapolis nasyonal k ap tire a wotè dom, k ap anpeche. Pèp Ayisyen an manifeste. M wè lè m t ap monte Petyonvil 7 septanm pase an, m te wè sa lapolis fè avèk zam otomatik. O Kap Ayisyen, moun yo ap manifeste, yo pa atage moun, lapolis ap tire sou yo. Sa sa vle di? N ap boule yo! N ap boule yo! N ap boule lapolis nasyonal! Pèp Ayisyen! Pèp Ayisyen! 20 septanm pral rive la dat nesans papa Desalin. Papa nasyon an! Depi jodi a. Demen m tande swadizan Ariel pral monte gaz, li pap gen tan pou l monte gaz. Anpeche direktè bank yo. Pdg bank yo al nan bank yo pou yal monte dola sou nou anpeche yo ale. Nafout boule yo! Anpeche minis yo ale nan biwo yo. Anpeche Ariel soti kite kay li. Anpeche tout moun sa yo. Pran direksyon biwo yo. Pèp Ayisyen nan kat kwen peyi a, leve kanpe nan tout dimansyon, sòti jodi a rive 20 septanm e a kontinye, manifeste jan nou kapab. Pa gen pak mwen ankò. Jodi an, nou gen afè avèk yon premye minis ki patnè e deklarasyon Ariel la se pwovoke l ap pwovoke moun. Nou vin la a pou nou vin anonse peyi an apati de demen e menm jodi a malere pèp ayisyen malere paske nou pa moun ankò yon ti gwoup elit fè nou pa moun m vin la a pou m di peyi an okontrè mobilize plis toujou sòti nòdès pran nò pran plato santral pran latibonit. Gwan Lwès, Gwan Nòdwès, Gwan Grandans, Gwan Sidès, Gwan Nip e Gwan Sidès. Tout depatman sa yo, nou vin di peyi an, apati jodi an pou rive 20, n ap fini ak mesye bank yo avèk Ariel. Se sa m vin anonse la pèp ayisyen. Pèp ayisyen! Nou vin la a, nou vin tou vin reponn Ariel. Nou di Ariel, li abitye a ti bagay sa yo deja. An lap monte gaz, li pral fè pwogram sosyal. Ariel pral fè pwogram sosyal pou zanmi l, men se pa pou peyi an. E. Nou abitye tande mo sa yo deja. Konpòtman sa yo se konpòtman iresponsab. Nou pa pran nan poze, Ariel di li pral fè pwogram sosyal si gaz la monte. Nou pa bezwen sa. Ariel di manje w voye w kap ayisyen yo pou vin nan depatman yo, vin pran manje w, tounen avè w lakay ou. Pèp ayisyen pa bezwen ti manje sa yo jodi a. Li bezwen gaz nan ponp yo. Ou pa bezwen monte gaz la. Se dola selman ou desann. Depi dola a desann, menm volim lajan ou bezwen sou vann gaz la, 520 goud la, depi gaz la desann, ou pa bezwen monte gaz la. Depi dola a bese. Ou pa bezwen monte gaz la. Mwen menm, m vin di, si w mete dola a 50 goud, ou pa menm bezwen mete 5 bach galon gazolin nan, paske 250 goud galon gaz la vann jodi an, l ap evalye a kantite pòv jodi an, pòv yo pral monte a 520 goud. Sa vle di ki sa? Si gaz la li vann 50 goud, 50 goud lan, l ap evalye.